Soti nan lari a se an solidarite avèk mwen menm komisè Muscadin e ke gen kelke endividi nan dwa zimen an ki mande pou revoke m. An se ki a trè avèk kesyon sa a, nou menm, mwen menm komisè Muscadin, nou pa pè, nou pa krent, sof ke tout otan ke nou la kòm komisè gouvènman, fè m konfyans, nip lan ap toujou rete siminse pou nèg yo. Mwen di l e m kanpe dèyè l e pou m di l se sou zam mwen ke m pran apui pou m di l. Komisè Muscadin, dè milye moun pran lari nan Miragwàn, soti Payan pran lari a. Kijan w ap viv moman sa a? Bon kanmenm, se repons ke m abitye bay sou tèren an ki koz sa. Yo satisfè paske mwen chwazi pa dòmi pou yo menm yo ka dòmi. Donk o jou le jou, mwen nan lari a, 24 sou 24 mwen nan lari a, m ap chache ti bandi yo, m ap elimine ti bandi yo. Aspiyate avèk kesyon Nip la. Lè m di Nip lan, e Ake, Okay, Okoto, Okay, Leogane, Tigwav, Grangwav, l ap toujou rete yon simityè pou li, pou yo. Se toujou enfòme m. Minui, inè, de, twazè di maten, n ap mache pran nèg yo. Ou se komisè yon jiridiksyon Miragwàn, kòman ou kapab aji sou tout lòt espas w ap pale yo? Zòn sa yo wap dim nan yo se jiridiksyon vwazin avèm. Donk yon nèg ka tiye yon moun Miragwàn, si li pran Lafit, li rive Tigwav fòm ka pouswiv li. Si li rive Leogàn fòm ka pouswiv li. Si li pran direksyon Aken fòm ka pouswiv li. Aye m pap blage ba li. CG, Nou konnen gen yon mini jistis la ta konvoke w. Pou al antre Pòtoprens. Men eske sa pa enkyete w pou travay ou a? Eske sa pa ba w pwoblèm? Kòm se pou travay w ap fè pou kounye la a? Non, negatif. Bakè, se dwa moun sa, se Sèt Siperyè li ye, li ka toujou konvoke mwen. Men sof ke aske atravè kesyon konvokasyon an, li repòte, si Bndye vle, pou yon dat ke nou poko konnen. Sa w t ap fè pa rapò avèk sa k pase a? M se komisè gouvènman an, m pa swete ni depite ni senatè. M pa reve Ayiti an konsa.